Deva beni Ok nap di tout moun bonswa bonswa bonswa avèk anpil plezi nou ansanm avèk ou aswè ya nou swete ke nou rankontre w an sante e nap mande Bondye poul fè mirak lakay ou si gon pwoblèm lakay ou pou Bondye baw sante poul etabli lapè nan fwaye ou si timoun yo ap bay pwoblèm pou Bondye beni yo pou fè yo pase lekòl rete lekòl e si yo pap fimen pou yo pa janm fimen si yo te konn fimen Pou Bondye kraze pipe la ki nan men pip la ki nan men yo a poul retire pip la nan men yo pou yo sispann fimen. Mwen di retire pip la nan bouch timoun sa yo yo rete nèg la vre. Bonswa bonswa bonswa ou branche Rony original immigration services show e nap pote anpil nouvèl ba ou talè konsa rete enjoy mizik la rete branche ansanm avèk nou. Mwen ap di nou tout bonswa se avèk anpil plezi mwen tounen ankò pou mwen Mwen tap gade yon video ki soti potoprens jodia sa fè vrèman tris pou gade konbyen moun kal kanpe devan DGI kap ret tann paspò sa vle di gen yon nesesite e sa prezidan Biden fè a se sa, se sa nèt, n ap bat bravo pou li paske li rann li kont gon nesesite pou ke chak Ayisyen jwenn chans pou yo kapab rantre Ozetazini e n ap di Bondye mèsi pou sa dèske li te voye Biden paske Trump te toujou kite nou pou n ap mache sou fontyè yo epi lè n rive nan fontyè a Li te konn voye nou tounen lakay nou, men Joe Biden di l pap fè sa, donk sa se yon bèl, bèl, bèl inisyativ, n ap ankò n ap di Bondye mèsi pou li. Ou menm ki pat gen chans pou te gen tout enfòmasyon yo, m ap fè w konnen ou kapab fè fanmi w rantre isit Ozetazini a e li vrèman pi fasil paske pa gen malè pandye sou tèt fanmi w pa gen malè pandye sou tèt zanmi w pa genyen bèt ki pral manje yo nan fontyè pa gen moun k ap vòlè kòb yo donk se vrèman vrèman yon bagay ki jenyal e sa sèlman ou menm ou gen pou fè se aplike pou moun pa w la aplike pou moun pa w la donk se sa sèlman ou menm ou gen pou fè. Pa bliye pou aplike pou fanmi w Pa bliye pou aplike pou zanmi w Pa bliye si ke w renmen yo vrèman vre Ou ta renmen ke yo menm yo vin ka degaje yo isit Ozetazini pou kont yo Donk pa kite yo Ayiti Fè sa w kapab pou w kapab ede yo Se sa sèlman m kapab di w Donk si w bezwen èd